Gwo kaze brize nan lakou Pòtoprens, sitiyasyon sa kòmanse depi nan Gonayiv, li pase pran Hinche, Okap, Ayisyen, poukwa pa nan vil Jakmèl, Jeremi, se tout peyi a ki leve kanpe swit ak lamò 5, 6, 7 polisye ki tonbe anba bal bandi nan Sabyen, men sepandan moun yo gen posiblite rantre lakay Premye Minis Ariel Henry, kraze machin, kraze kamera, tout sa yo jwenn sou pasaj yo. Li pat rete la konsa, yo te pran direksyon pou rantre èpòt la, Lè yo aprann premye minis lan tap soti an Ajantin, jodi a se gwo lobo, gwo zen, Ariel oblije kouri al kache nan Okap, sa w tande a se tout kote ki bare, epi pou mete men nan lapat kasav premye minis lan, yo ta pase l alenfinitif akize l kòmkwa se li menm ki ta koz tout malvèsasyon, kriminalite ak mal kap rive nan peyi a. M pap rete ansanm avè nou, ann ale ak ekip Boustadjònn lan pou jounen jodi a kap pote yon rezime espesyal nan aktyalite a. Konsènan kraze brize ki genyen nan peyi a, kote mesye yo pa bliye sou pasaj yo èpòt la yo kraze tout sa yo jwenn, medam mesye peyi nou de mal an pi. Si w poko fè sa, m ba w posiblite a, fè l kounya la e n ap kontan sa tou, rejwenn ekip Sofia TV 83, abòne ak paj la, enfòmasyon ak lòt ankò ap vini nan yon lòt videyo kote n ap fè swivi e ki pwochèn etap polisye yo pral pran aprè yo fin kraze peyi a. Pou jounen jodi a ki se 26 janvye 2023, lakou peyi Dayiti cho e tout kote lekòl lage timoun nan lari, bagay la konplike. Pandan ke lapolis ap manifeste nan tout kat kwen nan peyi Dayiti, ebyen bandi Kanara yo menm yo pa chome. Kote ke jodi an la a Te genyen yon machin imigrasyon ki te prale nan zòn Akayè pou l te kapab al livre paspò bay ansanm de moun ki te fè paspò yo nan Akayè. Ebyen bandi yo pran machin nan. Lè yo rive nan baz yo ak machin nan, yo wè machin nan gen an total ladan l 800 paspò. Ebyen bandi yo pran tou le 800 paspò sa yo, yo chire tou le 800 paspò moun sa yo. Men depi yè swa. Lòske polisye yo fin pran nouvèl ke yo asasinen 6 polisye nan Lyankou, gen youn gen youn ki fè 7 ki pran yon bal nan do, ebyen yè swa kapital ayisyèn nan te kòmanse ap konnen yon sitiyasyon tansyon kote ke lapolis te oblije fè tande vwa yo keseswa nan mete kawotchou, nan mete barikad, keseswa tou nan simen kout bal pasi e pala nan divès rejyon nan zòn metwopolitèn nan. Yo fè tout nwit tonnèt y ap fè menm mouvman an. Nan maten, lòske moun reveye, se pral ankò menm konsta. Lè n met tèt nou nan direksyon Kafou Samida pou n al gade kòman sitiyasyon an ye, ebyen sitiyasyon an se vrèman drastik. Alo? Ya, ou mèt pale, ou mèt pale, ou mèt pale. Ebyen sitiyasyon an te vrèman drastik nan nivo Kafou Samida kote ke 2 polisye ki kantone nan yon ti bakòp nan Kafou Samida a te pral mete barikad nan tout direksyon nan Kafou Samida a san ke m pa bliye yo te gen de gwo zam manch long nan men yo epi manch kout yo sou moto y ap vire tounen nan tout zòn nan. Fòk nou di w premye enpresyon nou nou te pral di Vu que nèg sa yo an sivil, yo gen gwo zam manch long nan men yo, yo gen manch kout nan men yo, li fè m alizyon avèk Fantom 509. Efektivman, ozanviwon de 2 zè de tan a 3 zè de tan aprè, mouvman an te pral vire an Fantom 509, paske polisye yo, yo Chak kote yo pase, yo rale zam yo, yo tire, de gwo detonasyon, sa ki pral lakoz moun ki nan zòn sa a li oblije kouri kite zòn nan. Aprè detonasyon an, polisye yo te pral itilize mouvman Bwa Kale a kote ke y ap mete barikad nan tout lari a. Fin kite lari, polisye yo te pral pran direksyon Kafou Awopò. Rive Kafou Awopò, polisye yo menm, yo. Kraze sa k rele aksè avèk sikilasyon nan zòn metwopolitèn nan kote trafik transpò kote transpò an komen an li pat rive fonksyone kòrèkteman ke se swa machin ki te asire Kafou Awopò, Pòs Machan, Kafou Awopò, Dèlma, Kafou Awopò, Petyonvil, Kafou Awopò, Laplèn, tout sikilasyon sa yo te sanse paralize paske polisye yo menm te deja mande avèk chofè yo pou kite espas la. Aprè ke polisye yo pral fin kite Kafoupò, yo pral met tèt yo nan direksyon Dèlma 43. De Dèlma 43, polisye yo pral barikade tout wout Dèlma 43, sa ki te pral lakoz yon lòt fwa sikilasyon te paralize nan nivo Dèlma. Fin kite Dèlma 43, polisye yo met tèt yo nan nivo mache. Petyonvil, mache Petyonvil, se ankò menm konsta, kote ke n ap gade, zòn mache Petyonvil la, ki dabitid konn gen anpil machann ki etale pwodui yo atè a, k ap vann ti manje yo, ebyen yo pa t kapab fonksyone jodi a kòrèkteman, paske polisye yo te pral mande avèk machann sa a, avèk machann sa yo, lari a, kòmkwa ke lari a li dwe blanch jodi jedi 26 janvye 2023, ki te. Kite mache Petyonvil, polisye yo te pral met tèt yo nan direksyon lakay Ariel Henry paske yo te gen premye son klòch ke Ariel Henry ta dwe antre nan peyi an jodi a. Ebyen rive nan direksyon lakay Ariel Henry nan Delmas 60 nan Miso kote ke polisye yo menm te pral pale avèk lòt konfrè dam yo kap sekirize kay premye minis lan, Nan devan Sasann, lòt konfederal yo pat vle polisye yo antre, ebyen sa w tande a, te pral gon litij devan an kote ke polisye ki te sou moto an sivil yo te pral ouvri kout bal nan tout direksyon nan devan Sasann, sa ki te pral lakoz ke polisye kap sekirize kay Ariel Henry yo te pral fasilite. Polisye an sivil yo antre nan espas la, men bon chans pou moun k ap jere kay yo, yo te gentan lòk tout pòt yo ki lakoz ke polisye yo pa gentan antre anndan kay la menm dirèkteman. Men anndan lakou a, depi se machin polisye yo jwenn anndan lakou a, yo kraze tout vit yo, yo pete kawotchou machin sa yo. Polisye yo kraze sistèm kamera ke Ariel Henry te mete lakay li kòmkwa pou l kontwole espas kay la. Ebyen polisye yo te pral kraze Sistèm kamera sa a, yo te pral kraze tout vit machin, yo t ap kraze, yo t ap pete tout kawoutchou ki anndan lokal kay Ariel Henry an, keseswa machin ki nan kòtèj Ariel Henry. Ebyen jodi an, gang machin ki avè l yo, se li menm ke, se machin sa yo li genyen nan kòtèj li, paske lòt machin li te kite lakay li yo paske l te an vwayaj. Tout machin sa yo, kawotch yo pete, vit yo kraze. Aprè ke polisye yo fin kite espas ka Ariel Henry an, yo te pral gen kòm enfòmasyon ke Ariel Henry ap antre nan peyi an jodi a a midi kote l sot patisipe nan somè CELAC nan kesyon caricom yo. Ebyen, polisye yo te pral met tèt yo nan direksyon èpòt kote ke yo menm lè yo rive sou wout ayopò a, depi sou wout ayopò a, yo te kòmanse fè pale de yo. Kèlkeswa machin ki te sou wout la, yo te oblije kwaze machin sa yo nan lari a, kote ke machin yo pa t ka fè wonn fòs. Lè w arive nan zòn Twamen ankò, polis yo te pral limen plizyè dizèn kawoutchou atè a nan kafou Twamen an, yon fason pou kapab montre ke prezans yo nan zòn nan. Si n kite kafou Twamen, n ap antre la a nan zòn bò èpòt la, premye riyèl ki te bò èpòt la, Gon Tiguerit ki te te konn gen plizyè polisye ladanl ebyen Tiguerit sa li menm tout polisye yo te deja tjou lakò yo yo pat rete nan zòn nan pandan ke polisye yo ap antre gen yon bakòp simo ki al eseye tante kwaze devan polisye yo pou kapab anpeche polisye yo fè wout èpòt la ebyen polisye yo te pral ouvri kout bal Dezyèm antre èpòt la gen yon ti kote ki gen plizyè polisye ki toujou mache la. Tout polisye sa yo menm te pral oblije tchoul a kò yo. Ebyen rive devan kote sal pou moun vwayaje a, ebyen polisye yo menm te pral antre nan espas sa a, yo te pral mande Fok yo ba yo Ariel Henry paske Ariel Henry se li menm ki lakoz yo polisye yo ap mouri nan eta parèy. Ajan sekirite Ariel Henry yo te pwal oblije fòme yon kòdon sekirite devan antre ofisyèl la kote yo te pwal anpeche polisye yo enfiltre espas antre ofisyèl la. Aprè ke polisye yo fin kite zòn ayewopò la, yo te pral rann yo devan direksyon jeneral polis lan kote ke yo menm yo te pral limen kawotchou devan baryè direksyon jeneral la pou di klèman avèk wo kòmandman lapolis lan ke misyon yo echwe nan tèt lapolis lan, yo nan enkapasite pou dirije polis lan, fòk yo tou dakò yo nan tèt lapolis lan. Fòk nou di w. Jan ayopò a li menm li te pral okipe pa polisye yo ki yo menm avèk motosiklèt kote ke yo menm yo te vrèman an demonstrasyon jodi a pou kapab fè revandikasyon yo pase. Men youn nan fè a sinyale se ke malgre polisye yo nan lari chak fwa chofè moto yo konn reponn a lapèl lè polisye yo fè yo apèl, ebyen chofè moto yo pa rive reponn al apèl jodi a paske ansanm chofè moto yo konstate lè yap manifeste ansanm avèk bèk pèp la pou mande pou sa chanje polisye yo pa janm omwen sipòte yo okontrè polisye yo se gaz yo konn ba yo jodi a mouvman ki fèt la se mouvman sèlman ki gen polisye ladan l avèk kèk grenn militan politik ki enfiltre mouvman an bon sa m pa konnen si gen kesyon. Exactement Evzius, nou tande trè klè ke polisye yo menm yo byen di ke Tèt lapolis la echwe. Yo pa lan yo pa lan pran dikte lan men tèt lapolis la ankò. Men kisa w panse? Eske se pa moman ke pou ke polisye yo ebyen mande chanjman e menm kote an ke men Ariel Henry sou mouvman ki fèt la la pou ke menm mouvman sa retire Ariel anndan peyi an nòmalman? Kisa w panse? Konsa efektivman polisye yo yo gen tout rezon yo paske jodi an tout moun konstate aklè wo kòmandman lapolis lan li echwe nan misyon li paske jodi an ou paka genyen yon wo kòmandman lapolis pou se nan eta sa polisye ap pèdi lavi yo. Jodi an OUPAC la gen wo kòmandman lapolis pou l pa ta menm an mezi pou l planifye yon operasyon nan zòn metwopolitèn nan. Dayè chak operasyon wo kòmandman lapolis la planifye se yon operasyon ki sòlde an echèk kote ke polisye toujou viktim nan kad operasyon sa yo. Nou ka fè ti rapèl pou moun yo, yon operasyon ki al fèt nan vilaj de Dye plizyè polisye te mouri 12 mas pase a. Yon operasyon. ki al fèt nan zòn Ti Makak la nan Laboul 12, 3 polisye te pral mouri nan Laboul 12. Yon operasyon ki al fèt nan Pènye, 5 polisye te pral tonbe nan Pènye. Dènye an dènye an dat la, yon operasyon ki fèt la yè nan Lyankou, nan Morèl, 5 polisye jiska 7 polisye tonbe. Sa montre nou aklè jodi an wo kòmandman an li fayi ak misyon li, wo kòmandman an li pa kapab mennen. Tèt la polis lan. E si Frantz Elbé se yon moun ki ta panse, li ta dwe omwen tou di aprè midi an ke li remèt demisyon l paske li pa an mezi pou l mennen lapolis la nan bòn direksyon li te swete l la. Jodi an la, li klè, Ariel Henry li menm tou, li ta dwe omwen prezante lèt demisyon l paske jodi an Ariel Henry dwe konstate echèk li aprè 18 mwa anndan peyi an. Paske li klè, jodi an Ariel Henry, wo kòmandman lapolis la, Direktè Jeneral Lapolis la, Léon Charles ak tout konseye Ariel Henry yo, yo echwe nan kad misyon yo te genyen pou peyi Dayiti. Paske, jodi a, li klè, si polisye sa yo ki debake nan èpòt la te jwenn Ariel Henry, m p ap ba w manti, ti granmoun nan te ka pran plizyè kalòt bò bouch li jodi a, paske polisye yo te vrèman enève jodi a. Sèt egzakteman, wi polisye yo nève e la mentnan nou konnen ke tout swit yo gentan konnen ke lame te egziste, yo te gentan fè apèl a lame. e lè lame lan wout, lè lame konstate kòman sitiyasyon an ye, yo fè bak lan sitiyasyon an. Mwen kwè ke se meyè moman ke mentnan pou Ayiti soti lan sitiyasyon ke li ye a la, kote ke nou menm nou di lapolis lan bravo paske moun sa yo pa an eta de dirije yo, paske yo pa gen okenn lejitimite anndan peyi a pou y ap pran dè desizyon drastik kòm sa, se petèt sa ke nou wè enstitisyon sa k la prezantman. Nèg sa yo ki lan tèt polis lan nou konnen se Nenel Cassy, André Michel ki ala tèt la polis la prezantman la, nou konnen moun sa yo yo menm se yon gwoup de bandi ke yo ye se de moun ki te deja arete deja pa komisè Muscadin ki ba yo yon chans pou komisè Muscadin te tou fini avèk yo nou pa tap gen stil sòt de moun sa yo ankò anndan peyi an mentnan nou konnen ke sa kap pase a la nèg Ariel Henry ki gentan kite Pòtoprens, ki pati nan Okap, mentnan nou konnen ke gen moun Okap tou ki tap tann Ariel Henry men nou pa konnen si l gentan sòti pou l pran pou l pran wout bò lakay li. Sa w panse? Efektivman Bosca, nou pa konnen ki kote Ariel Henry fè lè l rive Okap, men lòske polisye yo te aprann Ariel Henry nan èpòt la ozanviyon de midi, Yo tout polisye yo menm te sou moto te oblije gentan kouri al nan èpòt lan nan sousi pou kapab al bloke antre Ariel Henry nan kapital ayisyèn nan. Ebyen Ariel Henry ak tout Léon Charles lè yo wè sitiyasyon an vrèman konplike devan èpòt lan tout zòn gentan barikade yo pa gen okenn espas pou yo pase avèk kòtèj yo Ariel Henry te pral oblije pran yon ti avyon nan èpòt lan ak tout direktè jeneral polis la Léon Charles, kote ke ti avyon an te oblije al depoze yo o Kap Ayisyen pou yo kapab al omwen al reflechi de sa kap pase la. Ebyen jodi an, konsta anpil moun fè anndan peyi an, si ke m te gon fòs polis ki solidè antre yo menm vre, jodi an Ariel Henry pa ta dwe rete la kòm chèf leta. Okontrè, nou ta dwe jwenn 3 kòmandan an chèf lame a, ki pou ta dirije yon tranzisyon an atandan ke yo enstale yon moun ki pou te kapab vin òganize eleksyon anndan peyi a. Paske jodi a, lapolis la, se tout kote nan lapolis la nèt, se tout 10 depatman an ki sanse kanpe, ki di jodi a, twòp polisye mouri, fòk sa fini anndan peyi Dayiti. Ou pral jwenn kèk grenn polisye ki monneye pa Ariel Henry ki te pral kanpe an kwa, sa k te pral lakoz ke lòt polisye yo pa t ka al fè travay sou yo pou fè. ke yo ke yo konn abitye fè anndan peyi an. Men se yon egzanp ki klè jodi an pou ekip Ariel Henry an kote ke yo wè polisye yo detèmine, yo antre anndan rezidans prive Ariel Henry, anndan lakay Ariel Henry menm nan Dèlma 60 kote ke yo depousse machin ki anndan an, yo kraze vit yo, yo pete kawotchou yo, sistèm kamera ki lakay Ariel Henry yo kraze yo, sa montre nou klè. Jodi a, polisye yo vrèman te motive pou kapab omwen retire ekip Ariel Henry an nan tèt leta a. E, pa atan non Bosta ou pral tande yo di w se yon gwoup teworis wi. Atan la sa, pral gen lòt ki pral di w se yon gwoup teworis ki pran lari. Men pou otan, yo pa janm konnen yon polisye Ki gen yon kò frè dam ni ki tonbe, se kòm kwa ke se kè li k ap dechire lè l wè jan lòt polisye parèy li ap mouri nan yon kondisyon ki vrèman dwòl. E, premye kesyon polisye sa a poze tèt li, li menm tou, li ka pase nan menm sitiyasyon an tou? Si lòt konfrè l yo ap pase konsa, Leta pa janm pran responsablite l pou l di anyen. Enben, jodi a, se sa k lakoz ke polisye yo, yo vrèman revòlte pou di se dwat atò, fòk pwoblèm sa sispann anndan peyi a. Men nou konnen ke Léon Charles se li menm ki te alatèt mouvman lan lamò Prezidan Jovenel Moïse e se menm Ariel Henry sa ki mete l an akò avèk Ariel Henry pandan ke 2 moun sa yo se 2 moun ki nome lan asasina Prezidan Jovenel Moïse kote ke osi tout videyo tout kamera videyo ki te lan ki te kay Prezidan Jovenel Moïse lan yo kiyès ki genyen yo se menm Léon Charles la ki gentan retire yo e se li k reprezante ebyen lan entènasyonal la ebyen pou gouvènman sa k la prezantman Pase yo oblije retire l an Ayiti pou l al reprezante menm gwoup moun sa yo ki te asasine prezidan. Sa pwouve nou klè ke Leon Charles li fè pati de youn nan moun ki tchwe prezidan Jovenel Moise avèk Ariel Henry. Ou wè ke tout sa k ap fèt se ant chèf lapolis la ki te la, se li menm ki vin konseye Ariel Henry. Sa vle di ke yo pa ka retire Leon Charles ebyen lan mouvman Direksyon Ariel Henry, paske se yo menm ki te konplote, se yo menm ki te mete tèt ansanm avèk Madam Lalime pou yo te anlve lavi Prezidan Jovenel Moïse, e nou pral batay a san pou san, fòk Prezidan Jovenel Moïse li jwenn jistis li anndan peyi Dayiti avèk gwoup bann asasen sa yo. Nòmalman, Ariel Henry pa ta sipoze la demen si Dye vle vin pale devan moun. Fòk aksyon ki kòmanse yo la, yo kontinye jiskaske Ariel Henry kite peyi a, sa w panse Yves Juste? Boska John franchman mwen pa wè ki pawòl Ariel Henry pral gen poul bay avèk popilasyon sa em pa wè tou ki mezi direktè jeneral polis lan pral pran bò kote polisye yo pou ta mande yo pou fon ti kalman nan dosye sa paske jodi an polisye yo yo ipè motive pou kapab omwen tranche sa yon fwa pou tout pa bliye Sèlman pou ane 2022 a, gen 53 polisye ki mouri. Nan kòmansman ane 2023 a, gen 16 polisye ki mouri. Sa bay an total, diran 13 mwa, gen 69 polisye ki pèdi lavi yo. Rete omwen 11 mwa toujou ki pou pase. Èske jodi a, nou pa pral antre nan 200 polisye ki mouri nan sèlman 24 mwa? Ebyen, jodi a la a, Pou ke sa pa rive, se nan youn, se youn nan rezon ki lakoz ke polisye yo menm, yo gentan pran le devan pou ke yo menm yo frennen sitiyasyon sa a. E w ap wè, polisye k ap manifeste yo, di w fwa sa a, yo pa pral pran lòd pou yo al fè operasyon, yo pa pral nan konte bay ba yo, lè yo pral fè operasyon. Se yo menm dirèkteman k ap tou al fè operasyon an pou yon fwa pou tout pou yo tranche nan kesyon bandi anndan peyi an. Enben jodi an la, li klè, si Ariel Henry, si Léon Charles se ta moun ki respekte tèt yo, yo ta dwe omwen prezante demisyon yo bay sosyete a. Paske jodi an, manda moun sa yo kanse fini. Pèp la li menm, li di klèman, li tranche, moun sa yo pa ka pote anyen pou li. kòm solisyon ak kriz kap brase boul peyi an ke yo tchoula kò yo anndan peyi an. Jodi an Bosca ou di Léon Charles patisipe nan lanmò prezidan Jovenel Moïse, kiyès ki pa konnen Léon Charles se youn nan moun ki se mayon nan chèn moun ki tiye Jovenel Moïse yo. Léon Charles se lik te direktè jeneral polis a lepòk wi. Kòman ou konprann yon prezidan ap asasinen direktè jeneral polis kouche nan kabann li lap dòmi. Yon prezidan ap asasinen komisarya petyonvil tou prè lakay prezidan an li pa janm fè okenn entèvansyon yon prezidan ap asasinen gen yon ti sou komisarya nan laboul 12 ki tou prè ka prezidan an bò pèlerin k 5 yo pa fè okenn entèvansyon ebyen jodi an sa moutre nou aklè ansanm de moun sa yo yo konplote e yo gen dwèt yo ki byen long tranpe nan asasina prezidan an ebyen jodi an se nou menm kòm pèp. Se nou menm kòm polisye ki pou omwen tranche ak sa. Ou pa wè Ariel Henry li antre sot nan peyi a, se kòm li antre sot an nan retin. Se kòm kwa peyi a pa gen anyen, tout bagay ap mache dousman. Ebyen jodi a m panse ke Ariel Henry li pran yon kou vrèman jodi a ki di pou li. Paske lè polisye antre anndan lakay ou menm al kraze machin, al kraze sistèm kamera w, al kraze vit machin, Sa a omwen se yon kou ki vrèman di pou ekip Ariel Henry an. Lè gwoup de polisye deside al devan èpòt al anpeche ni ou menm ni chèf polis ou sòti pou ale nan biwo nou, sa a se omwen yon kou di. Lè de seri de polisye deplase al bloke devan direksyon jeneral lapolis la, wo kòmandman lapolis la dwe li menm tou pou l reflechi sou sitiyasyon an paske polisye yo menm yo vrèman Fèt yo pa nan po yo e polisye yo vrèman demoralize pa rapò avèk sitiyasyon ke yo twouve yo jodi an. Egzakteman, men mentnan M. Yves Juste, ki mesaj, pou fini, ki mesaj wap lanse bay polisye yo lan moman la? Mesaj ke m ka lanse avèk polisye yo nan moman an, Sè ke polisye yo nou pa gen dwa dekouraje nan mouvman ke nap fè a. Depi nou dekouraje se pye nou tou pwofite bay nèg sa yo mete sou kou nou. Pa bliye janm di nou an, atann ke pral gen nòt ki pral sòti bò kote responsab yo ki pral di se teworis ki pran lari. Pral gen dè sanksyon ke yo pral pèmèt pou yo enpoze avèk nou menm kòm polisye. Nou menm jodi an, pa al pran nan okenn entimidasyon sanksyon, pa al pran nan okenn entimidasyon nòt, kontinye avèk mouvman nou an, paske si n pa kontinye avèk mouvman nou an, nou fenk kare mouri tankou grenn lapli.